Lè ou gon peyi, dirijan yo, yo gen mantalite bonjou pwèl, peyi sila a sou wout pou disparèt. Medam, matmwazèl e mesye, frè m ak sè m k ap koute m jounen jodi a, mwen gen yon gwo gwo bout tonton verite m pral pèmèt ou dekouvri. Mèt Monferrier Dorval, nèg yo te asasine anvan prezidan Jovenel Moïse, te fè yon gwo bout tonton deklarasyon. E m ap klè ansanm avè w, deklarasyon sa a se youn nan rezon ki fè mesye yo tiye Mèt Dorval. Se pa konstitisyon an non, sa s on lòt bagay. E mèt la te deklare se swè l pou peyi Dayiti. E dwòl de koyensidans, pandan François Duvalier te prezidan, li te fè menm deklarasyon sa a. Frè e sè byeneme, m pral fè w tande yo youn apre lòt. Apre sa komisè Muscadin fin fè nan gran nip peyi a, monchè, Si bandi yo kontinye ap fofile kò yo, si bandi yo pa depoze zam, si bandi yo pa repanti, ebyen m pa kache di ou, se tèt pou trete yo, se lè 3 priz tè tonbe sou lestomak yo, yo ap resi konprann yo pran nan zannana. Frèz e sè byeneme, m pral eksplike w kòman komisè Muscadin itilize yon teknik tèt chaje pou l arive depoze lapat sou 2 bandi ki t ap soti nan lwès peyi a, ki t ap fofile kò yo pase nan depatman ke l ap dirije a. Rale chèz ou, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne mèsi paske ou pataje videyo a sa fè n plezi anpil ankò yon lòt fwa si ou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont nan jou pase yo. Kont sa ki se te, Menm la pran m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se lonbraj. An n pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen. Zèb sou wòch glasi. Zèb sou wòch glasi, pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Gon seri de potansyèl gason ki tonbe nan peyi Dayiti kou fanm, yo pa tonbe pou san rezon. Paske, sistèm peze souse a, ekip oligak yo, yo gen tan imajine nan 10, nan 15, nan 20 lane, gen de pwojè si yo kite yo pase, Yo pap moun ankò. E pa bliye, nou gon boujwazi fatra, nou gon boujwazi salòp nan peyi Dayiti. Gon seri de deklarasyon ti nèg tèt grenn ap fè. Yo menm antre yo, yo rete yo ap poze tèt yo kesyon. Kèt! Ki espri ki rantre nan moun sa a ki fè l ap di koze sa yo? Sak pase konsa? Kote ti nèg tèt grenn sa soti pou l vini pou l ap ouvri zye yon pèp konsa? Yo menm, klan yo a, ki pa de zoligat bonjoupwèl, kisa yo pral fè yo menm? Yo di nou menm fòk ke nou fè rezistans. Rezistans nan kòman? Moun sa yo k ap pote mesaj, moun sa yo k ap di men ki sa k pou fèt, moun sa yo k ap devye nasyon an nan men nou, moun sa yo, gade non, politisyen tchoul nou yo, boukliye sistèm yo ki toujou ap sèvi nou, yo menm ki vini ansanm avèk yon diskou diferan, Si nou pa batay pou nou etenn gwoup sa a, ebyen gon kafou k ap rive, nou p ap ka kontwole nasyon an ankò. Gon kafou k ap rive, ebyen moun sa yo nou itilize kòm fatra pou ban nou lajan an, nou p ap kapab itilize yo ankò. Fòk ke nou fon jan pou ke nou elimine moun sa yo. Ebyen frè e sè byeneme, se nan kondisyon sa a Mèt Monferrier Dorval pral asasine. Jovenel Moïse pral asasine, Diego Charles pral asasine, Antoinette Duclaire pral asasine, Eric Jean Baptiste pral asasine pou site sa yo sèlman. Lè m di w konsa, lè kè w gon peyi, se dirijan bonjou pwèl ki nan tèt peyi sa a Nou sou wout pou nou disparèt antanke pèp, ban m eksplike w kisa sa vle di. Ou konn wè yon gason, gason an wè yon fi, tout sa k nan tèt li se arive wè jipon fanm nan. E fanm sa ki gon bèl dach, fanm sa ki byen kanpe pèp ayisyen, Byen kanpe yo byen kanpe li byen kanpe a men li gen 6 pitit fanm nan ki gen 6 pitit gason an ki fin cho dèyè fi a pase li bezwen wè jipon fi a li bezwen pou yon bagay li bezwen retire yon kasav se sak nan kran li se objektif li sa li gen madanm li gen pitit tou. E pitit sa yo, se pa byen manje yo kapab byen manje. Madanm ni, se pa okipe l ka byen okipe l. Men l jis wè lòt la gon bèl dach, li bezwen pou yon bagay. E lè kon sa nèg sa, li pre pou l fè tout sakrifis ki egziste jis pou l kapab gen aksè pou l desann jipon lòt fi a sèlman. Kounya la, fanm nan pral di l konsa, Ou konnen m gen sis pitit pou m okipe, epi w cho dèyè m pou ke mwen ansanm avè w tandiske w gen madanm. Pou nèg sa pwouve ke l pa sou fek, ke l renmen fi a, ebyen, l ap kòmanse pote ti kado pou timoun yo. Byen ke lakay pa l, li pa ka bay pitit li kado. Se konsa dirijan nou yo sèvi, frèzesè byeneme. Menm si lakay pa l, pitit li pa ka ale lekòl, men l ap toujou batay, lòt fanm li bezwen grenn bagay la nan men l, l ap toujou voye lajan ba li, chak maten pou fè bwat pou timoun pa fi a. Dèfwa lakay pa l, nevè diswa yo ap pile epis, Epi depi 6 è di maten kouvè gentan ranje kay fanm nan li poko jwenn anyen non. Li just ap fè de sakrifis pou l pwouve fi a ke li pa nan blag li sou serye. Ebyen frè e sè byeneme sa ki pral pase. Aprè tout sakrifis sa yo fi a di kèt ebyen fò m lage yon grenn bagay nan men misye. Lagel pral lage grenn bagay la nan men misye a. Misye ki te telman ap imajine koman l pral desann jupon, koman l pral fè chema, koman l pral retire kasav la pèp ayisyen. Rive l rive l pa menm fè 3 minit pandan l ap desann jipon an rouup! Kou l kase. Li pa ka fè anyen misye tonbe gade non tout bagay gentan fini. Ebyen dirijan ayisyen yo se konsa yo ye. Se dirijan bonjou pwèl. Donk lè w wè yo nan lari a tout la sent jounen, yo ap manifeste, yo ap boule kawotchou, yo gen dè diskou, w ap mande kèt kote moun yo jwenn pawòl sa yo. Yo gon jan yo pouse pèp la, yo gon jan yo di pèp la gade nou kraze boule e pèp la santi l gon fòs ki kanpe ansanm avè l men pou l men kou l pap li rive antanke senatè, li depite, li majistra, li prezidan ebyen frè e sè byeneme se kòmsi se bonjou pwèl li te vin di li pa ka regle yon mèrd. Ki sa k pase? Ki kote pwoblèm sa soti? Frè e sè byeneme, nèg yo asasine Mèt Monferrier Dorval. E asasine yo asasine Mèt Monferrier Dorval, se paske yo wè misye s on grenn entelektyèl, misye s on grenn dirijan ki pa bonjou pwèl menm jan ansanm avèk lòt ki se tchoul yo. Yo di kèt, si nou pa ka pran ti grenn sa a pou nou rantre l anba zèl nou, pou nou fè l mache jan nou vle, ebyen sèl grenn solisyon an se elimine l paske li gon grenn diskou ki diferan pa rapò ansanm avèk tout lòt yo. Medam, matmwazèl e mesye, an nou tande ansanm avè m. Ce que je souhaite pour Haïti. 2 pwen, 1 veritab eta de dwa. Se la pou n ale Wendel. Eta de dwa. Eta de dwa e transvèsal, l ap ba w tout bagay. L ap ba w la sekirite, l ap ba w lenvestisman, le chomaj, lanplwa e tout pwoblèm ayisyen se nou menm. Dèfwa nou di se etranje ak responsab, nou sòm responsab de nou malè. N ap di se minista, se nou fè minista vin nan peyi a. Nou di se blan k ap antre, kounye a nou di yo a pa devini. Se nou k fè yo antre. Kòman le vwazen Nou ne va reste indiferan o pwoblèm. Nou som plis de fason izole kou donk nou pa gen konfyans avèk li, men nou kreye sitiyasyon pou yon avini. Donk èske w konprann nan? Se kòm si mwen m tou pran legzanp de kèlken tout tan ki an konfli avèk madanm ni nan katye a. Lè bri a fèt yon lè, gon katye, gon vwazen k ap vin nan kay la, l ap vin frape nan pòt la, ne sèrèse pou sove lafam. Gon lè l ap rantre tou l pran fam nan l pati avèk li. Souwè Mèt Monferrier Dorval, Ayiti, dwe yon eta de dwa. Depi w tande eta de dwa, ou pa ka pa gen sekirite, pa ka pa gen elektrisite, pa ka pa gen edikasyon, ap gen tout sa menm jan tout lòt peyi ap fonksyone. Lè w tande deklarasyon mèt Dorval, avèk politisyen tout lasentjounen k ap blabla yo, Ou pa wè se de bagay diferan? Ou pa wè se, paske si moun nan di swèl pou Ayiti, men lòt yo yo menm ki swè yo pou peyi ya, yo toujou di w yo ap batay kont sistèm, men franchman, ou toujou wè yo anba vant sistèm nan? E lò nonm kanpe konsa l di w l ap travay pou eta de dwa, li pa sèlman di l sèlman, men li pase a laksyon. Li fè des entèvansyon. Moun k ap dirije a, li pa rete nan ti kwen, epi pou l ap di entèl ou pa bon, retire kò w, ban m mete pye pa m pou m fè tèl bagay. Men. Li ale, li voye mesaj pou prezidan an. Li di prezidan, ou wè konstitisyon sa a, nou pa ka fè anyen ansanm avè l, degaje w, fè kou mèt Janjak kou w konnen, ebyen fòk referandòm fèt pou nou chanje konstitisyon an. Se pa menm jan ansanm avèk lòt yo k ap di w konstitisyon, referandòm krèy, konstitisyon Jovenel, patati patata. Men apre asasina prezidan Jovenel Moïse, ki sa w wè k fèt? Eske yo menm yo vin ansanm avèk yon pwojè? Eske yo pale de konstitisyon? Eske w konprann sa m di w la? Donk frè e sè byeneme, grenn sitwayen sa yo, lè ke sistèm nan wè yo pa genyen diskou lòt yo genyen ki deja anba grif yo, Epi yo di, Fò n jwenn yon mwayen pou ke nou rantre sa anba zèl nou. Si yo wè yo pa ka rantre l anba zèl yo, ebyen dènye kouk pou touye koukou a, se asasine. Paske, lè Mèt Dorval ap pale de eta de dwa, nan dis-kenzan, imajine ou konstitisyon an chanje. Pa ka pa gen sekirite, e lè gen sekirite nan peyi a frè e sè byeneme, gon seri de boujwa ki pap ka rete. Gon seri de milat ki pap ka rete. Gon seri de siwo libanè k pap ka viv nan peyi dayiti jou ayiti gen sekirite. Non nou klè sou sa. Pase nonm nan poul fè lajanl se achte pil zam aletranje pil kès katouch pou ke li rantre nan peyi a. Lèl antre ansanm avè yo li pral vann yo nan geto. Donk fòk toujou gen gang pou ke li ka kontinye fè milyon. Donk, jou ke etadedwa respekte tout bon vre nan peyi a frè e sè byeneme, donk ki sa ki pral pase kounye a? Zafè pou yon nèg sot kote l soti pou w ap antre avèk pil kès bal, pil kès zam ou nan peyi a, pou w ap vin vann konsa konsa, leta pa gen kontwòl sa ap fini. Donk kounye a la a, se swa. Ou chanje metye, oubyen ou kite peyi a. Nan fason yo gentan gate, nan fason yo fè lajan byen fasil nan fatra pèp ayisyen, nan fason yo fè lajan byen rapid nan rantre pil bann fatra nan peyi a, yo p ap santi yo, yo p ap santi yo kapab pou yo pase pa vwa legal la, selon lalwa pou ke yo fè biznis. Ebyen, pa gen de chwa non, se ranmase pakèt ou, kite peyi a. Donk, gon seri de medikaman k ap antre nan peyi a frè e sè byeneme. Jou eta de dwa respekte tout bon vre, medikaman sa yo p ap ka rantre nan peyi a. Yo p ap kapab. Paske ministè sante piblik, leta ayisyen ap gen kontwòl tout bagay. E lè nou gen kontwòl tout bagay kounya la, nou pral pwoteje po, nou pral pwoteje cheve, nou pral pwoteje sante popilasyon an pou tout bon. Donk, si genyen stabilite politik, frè e sè byeneme, ebyen ki sa ki pral pase? Jan de medikaman sa yo pa p ka rantre, moun ki te konn ap fè milyon an, li pa p ka fè milyon ankò. Donk, pandan moman an, si gon nounm ki vini k ap pale yon bagay konsa, E de jou an jou, pawòl la kontinye pale, l ap rantre nan tèt moun, anpil moun pral pran konsyans. Ebyen frèzesè byeneme kisa ki pral pase pi devan, ebyen on bon maten, voup yon refòm fèt, epi sa w tande a, sa ki t ap preche depi 10, 15 an, pèp la pran konsyans de eta l, yo deside pou yo aplike yo, ebyen moun sa yo, yo p ap ka rete sou teritwa ankò. Lè w pale de eta de dwa, donk fòk ke ou kapab bay tèt ou manje. M ap gade vale latibonit pèp ayisyen, nan yon zòn ki rele machon. Bagay la rèd wi, bagay la grav wi, gade ti videyo sa ansanm avè m. Gade jan tè a sèk, moun yo ap plenyen, yo pa ka jwenn dlo pou yo wouze latè. Donk lè w gade yon bèf ki mare, Eske se labou bèf la ap manje se zèb pou l manje? Moun yo ap plenyen yo ap di w lè prezidan Jovenel Moïse te la yo te konn jwenn dlo pou yo fè jaden. Men sa k fè jounen jodi a yo pa ka jwenn dlo? Se paske moun ki nan tèt peyi a Se pou oligak yo yap travay, se tchoul sistèm nan yo ye, e si yo asasinen Jovenel menm jan yo asasinen mèt Dorval, se paske yo te genyen yon diskou ki diferan. E moun sa yo ki nan bwa byen lwen, se de la tè ke yo viv, prezidan tap batay pou gen kanal irigasyon ki fèt, pou ke yo kapab jwenn dlo pou yo wouze jaden. Ebyen kisa yo fè? Moun k ap enpòte diri nan peyi a, moun k ap enpòte tout lòt vye manje soti nan lòt peyi, vide fatra nan peyi a, ebyen lè yo wè yon nonm ap pale de eta de dwa, yo p ap kite moun sa viv, paske yo konnen nan 10, 15 an ki repèkisyon sa pral genyen sou yo. Ann kontinye tande frères et sœurs. Se nan sa yon peyi tou. Paske nou bay pwoblèm nan zòn nan. Nou moutre nou pa kapab dirije. Mesye, on m'a invite, Wendel, pou m tèmine ak ou. Bon, se mesye Soukar, m ka site mesye Michel Soukar, ede m pou m fè yon liv, yon bagay sou ensidan de l'occupation américaine sou dwa ayisyen. Lè m fin gade mal aspè jiridik la, men kounye a mal etidye istwa. Men nou responsab tou wi mesye. Fò nou gen kouraj pou nou di sa tou wi. Nou sòm responsab wi de sèt de sèt istwa la. Kòman tou yon nèg al pran nan palè al pran prezidan, tiye prezidan. Yon tou nèg al, lòt jou nou tande nèg di pral boule palè a. Oh! Lè sa w kreye, ou wè nan ki sa w met peyi a la? Se kòm si Ayiti pa ka dirije tèt li. Lè m al eksteryè, lè m pale de Ayiti. Non men se de politisyen ki te di sa ankò ki pral boule. Bon m te tande nan lari m te tande nan manifestan yo. Oh! Nèg Ayiti pral boule palè. M sonje m ta reli nan ti istwa dAyiti, yo te boule palè, te gen Leconte la. Mesye nou pa ka antre nan bagay sa ankò mesye. Èske fò nou sòti nan bagay sa yo doumèt nan? Fò nou fè yn fwa pou tout, fò nou jwenn yon mekanis konstitis ki pou pèmèt nou nou fè yon eleksyon pou ke un homme une voix, une femme une voix, ke moun ki genyen se li k genyen, si gon kote sa tou nou gon kote nou pral regle l e n a regle de manyè transparant. Depi w pa gen konfyans nan enstitisyon l ap pwovoke lakriz, lakriz l ap vyolans, lavyolans lamizè, l ap bon tout kalite bagay yo. Pou nou nan kriz la, lakriz vyen. Di non respè pou sòti dla kriz fò nou resi dla règ de dwa e sa fè solisyon pou jwenn nan sou solisyon pwòch de la règ de dwa. Vwala frè e sè byen eme. Ou konn sa ki parèt biza? Yon nasyon. Nasyon an kòman l reyaji frè e sè? On foul moun pa egzanp. kanpe yon kote. Tout gen menm revandikasyon. N ap boule, n ap kraze, n ap dechouke. Epi gen yon sèl grenn nan mitan yo ki di non. Kisa nou pral boule a? Nou pa ka boule. Pa genyen pou boule. Nou pa ka kraze, pa gen anyen pou n kraze. Nou pa ka dechouke, pa gen bagay pou nou dechouke la non. Pa gen anyen k pou dechouke la. An nou wè kòman nou kapab rezoud pwoblèm ki genyen antre nou dabò. Avan menm nou di nou pral dechouke, nou pral boule a pou n gade eske se pa pwòp tèt nou ankò n ap detui. Ebyen frè se sè byen eme, tout nasyon an wè se moun sa ki fou wi, se moun sa ki gen pwoblèm nan wi. Se li yo sipoze fè remèd pou li wi. Gan pil politisyen ki te wè se mèt Dorval gen pwoblèm nan tèt wi, l fou wi. Menm jan san m avèk Jovenel Moïse, anpil te di non nèg sa fou. Manti lap bay, men jounen jodi a, di m kiyès ki tap bay manti e kiyès ki nan piye verite a? E depi w wè yo di w ou fou a, yo tout pral met ansanm pou yo manje w wi. E se de sa mèt Dorval ap pale la. Paske si jounen jodi a n ta rive nan kafou sa, fò n konnen ki sa k lakòz. Si jounen jodi a, m ka kanpe ansanm avèk yon kawotchou nan men m ap boule, tandiske gon gwoup moun ki pa janm gen kawotchou a nan men yo, fò m poze tèt mwen kesyon, sa k pase m? Si tout lasent jounen revandikasyon m se dechoukay, gon gwoup moun yo menm ki toujou ap byen pase, fò m poze tèt mwen kesyon, kisa k fè gwoup sa toujou ap byen pase, epi mwen menm mwen m toujou nan dechoukay? Kisak fè mwen menm m toujou gon sèl diskou m paka manje tandiske gon gwoup li menm li toujou ap byen pase. Fòm gen kapasite sa poum chita poum reflechi poum di men kòman se fèt il? Kòman bagay la fè pase konsa? Atò tout la sent jounen jan mèt Dorval eksplikel wap fè skandal sou katye a wap batay ansanm avèk madanm ou. Ou ap bat madanm ou, ou ap joure. Fò atann ou on jou, gon gwo vwazen k ap vini an gwo ponyèt, l ap kraze pòt la, l ap pase, epi sa w tande, l ap pran fanm nan, l ap soti ansanm avè l. Kounye a, lè l fin pran fanm nan, l ap soti ansanm avè l, l al ansanm avè l, piga w plenyen. Pigaw al fè manifestasyon, pigaw pral fè maji wap di, woy, rèzin entèl pran madanm mwen, oo, moun sa yo pa, se ou menm ki bay posibilite a, paske si ou te mete tèt ou an amoni ansanm avèk madanm ou, si ou te chèche rezoud pwoblèm ou ansanm avèk madanm ou, donk lè vwazen an vini pou l kraze pòt la pou l antre, ou menm a madanm ou tap fon sèl pou nou batay pou pòt sa pa ka kraze. E vwazen an tou l tap gen respè pou nou, li pa ta ka janm soti lakay li tchatcha pou l vini pou l kraze pòt pou l pase l antre. Kote sa tap ka fèt? Li pa tap ka fèt pèp ayisyen. Donk, medam matmwazèl e mesye, François Duvalier te fè deklarasyon sa a. Mwen Vito, tande ansan ma vem, se ekstrememan importe. En 5 ans, j ave toujou di, il fale chanje la mentalite a isyene. qu'il fallait améliorer cette mentalité. Vous aurez beau mettre des milliards entre les mains de quelqu'un, si sa mentalité ne répond pas, s'il n'a pas une mentalité, Il ne pourra pas se servir de ces milliards, ces milliards seront depensés en pure perte. Il faut cette réforme dans l'ordre moral. Donk, pou konprann sa Mèt Dorval sot di a, ti videyo sa pèmèt ou rezime dosye a. Se mantalite nou pou n chanje. Se mantalite pèp la pou chanje. Mantalite dirijan bonjou pwèl yo pou chanje. Paske nou gon mantalite esklav. E sa Duvalier di a se la verite. Si w pa chanje mantalite ayisyen an dabò, ou leve konbyen milya dola ou lage nan men l, li p ap gen kapasite pou l jere l. Kote l pral pase pou l jere l? Ki kote l pral pase pou l jere? An! Poutèt Mateli t ap monte desann, gade non, l ap jwe nan bal, l ap rankontre ansanm avèk yon seri de gwo moun, l ap fè foto ansanm avèk gwo moun etsetera, ou panse mantalite l diferan pa rapò ansanm avèk lòt Ayisyen? Non monchè! Mantalite l pa diferan. Moun nan ka genyen talan vre, li kapab ap jwe bay plezi men. Li pa genyen ase de matirite pou l jere 4 pwen konbyen milya dola. Li pa gen matirite sa. Donk, si mantalite nou pa chanje dabò, si mantalite esklav la pa soti nan nou, kote w panse n ap kapab ale? E, bon m di w yon bagay, lè m di w mantalite esklav la tèlman anrasinen nan nou, Lo pran mèt Dorval nèg yo asasinen. Konbyen nèg cheve boukle je vèt ki nan penitansye nasyonal? Zewo. Se ti nèg tèt grenn. Jovenel Moise asasinen. Jiska prezan les oligak ki finanse asasina eske w janm tande yo pran youn yo boure nan prizon? E menm moun yo te peye k pou te fè konplo a, li menm lap kache pou bòsi tèlman l son chen fidèl, tèlman l son esklav ki fidèl. E ou kapab wè frè se sè byeneme, malgre jan nèg yo touye prezidan yo rache l fason sa, ou ap gade ti ayisyen aprè ki vin ap dirije, se kòm si ryen netè, se kòm si se ton chyen k mouri, ou mèt rete tann, yo ap trete w tankou chyen tou. Mantalite sa nou sipoze chanje l. Mantalite viktim nan nou sipoze retire l nan nou. An, lè ke yon prezidan fin asasine an dedan chanm lakay li, yo rache l konsa. E pi ou menm ki se politisyen, ou menm ki di ou prè pou vin dirije peyi sa, Ou menm ki te senatè, ou pa fè demach, ou pa demele w kou mèt Jan Jak, pou ke nou batay, nou travay ansanm, pou nou trase yon egzanp pou sa pa janm repete ankò, e moun ki te fè krim nan, yo peye pou sa, men w pase trè, ou fè konnen, se paske Jovenel, t al antre nan dosye kouran, se paske, li t al antre nan dosye gaz. Se paske li t al antre nan dosye kominikasyon. Li te manyen sesi, li te manyen sela, li te pale twòp bagay. Fò w konprann tou yo limite w, ou pa moun. Menm si yo ap fonksyone ansanm avè w, menm si yo ba w lajan pou w fè kanpay, Moun ou pa moun ou son vye chen ou pa moun paske a nenpòt ki moman ou deranje yo yo ap just asasine w yo ap just fini ansanm avè w e lè yo fin touye w tankou yon vye chen an pa gen pyès moun kap kapab vin mande yo eksplikasyon donk la a gon pwoblèm lè w wè se konsa bagay la pase moun ki sanble ansanm avè w la Fò w kapab chita pou w reflechi ansanm avè l pou w di, kòman nou kapab leve tèt nou? Kòman pou nou fè konprann ke n se moun tou, yo pa gen dwa pou touye nou nan nenpòt kondisyon? Yo pa gen dwa ap touye nou tankou mouch ap la sandal? Sa pa gen oken sans. E, frèz e sè byeneme, Ayisyen menm jan ansanm avè m, gen yon mantalite renmen rejwi nan malè lòt. Malè kiyès? Malè moun ki sanble avè m nan wi. Yo ap rejwi nan malè a. Ou ap gade pou wè gen yon seri de nèg nan peyi a, non yo site nan yon seri de dosye louch. Gon seri de moun, gon seri de jounalis, kòman yo ap karese dosye a. Yo pa vle di bagay la jan l ye a. Yo pa vle di entèl ou son visye, w ap toupizi, w ap souse depi 1900 jamè. Yo pè di sa. Yo pa kapab di sa. M pa pral antre nan koze konsa. Si prezidan jwenn jistis, larepiblik ap kraze. Nou pa moun. M sonje lè Gary Pierre Paul Charles te fè deklarasyon sa a. lè l t ap prezante lèzak sou asasina prezidan an. Lè l rive nan yon kafou, li di m kase dosye sa, m mete l on kote paske si prezidan jwenn jistis, la repiblik ap kraze. Fò w konprann ke w s on mouch tou. Paske yon prezidan pa ka asasine. Epi pou w rive nan yon kafou antanke jounalis, ou la pou ke ou bay pèp la enfòmasyon, pou w ouvri zye yo, pou w fè yo konprann sa k ap pase a, paske ou la w ap fè yon travay pou w pèmèt popilasyon an konprann, pou w konsyantize nasyon an, pou w fè yo pran konsyans de eta yo. Pou di yo non bagay la pa ka pase konsa paske tout jounen nan plenyen nou pa gen wout, nou pa gen kouran, nou pa gen aksè a la sante, nou pa gen sekirite, nou pa gen anyen. Epi kounye a la a, ou menm ki la, ki genyen pi wo antèn, ki la pou pale ansanm avèk pèp la, pou l konprann, ou rive nan yon kafou, ou bese lè bra, ou pliye dosye a, ou di si prezidan jwenn jistis, larepiblik ap kraze. Fòk ou konprann tou ke w s on mouch ou pa moun. Fò w konprann tou a nenpòt ki moman yo kapab elimine w, ou pon mèd devan je yo. Donk, olye pou m rete nan ti kokiy mwen, m pa p pale tèl bagay, m pa p panse sou tèl bagay, m pa p fè demach, m pa p fè anyen paske si m fè la yo ap touye m, epi tout lasent jounen nou gen kouraj pou nou vini pou n ap fè jimnastik, pou n ap pale de eta de dwa, pou n ap pale de ensekirite, pou n ap pale de elektrisite, Pou nap fè pou nap fè popilasyon an filalang pou nap dil men sak bon nan lòt peyi lè ke nou fin prezantel tout pwoblèm kalamite peyi ensekirite patati patata epi kounya la nou chita pou nap di men kòman lòt gwo peyi fonksyone men se sakrifis ki fè yo nan nivo sa. Son travay ki fèt pou chanje mantalite moun yo ki fè ke lè yon dirijan, lè yon gwoup moun pa ka chwazi kenbe tout richès peyi a pou kò l. Chak moun konnen, chak sitwayen nan peyi sila konnen li gen dwa a ledikasyon, li gen dwa a lasante, li gen dwa a lavi, li gen dwa a lasekirite. Men si yo rantre kay yon prezidan, yo toupizi l konsa, yo rache l konsa, epi m di m pliye dosye a m pa p rantre la paske si l jwenn jistis, la repiblik ap kraze, eske la repiblik ap fonksyone? Non l p ap fonksyone, prefere l kraze, sa k ka viv li ka viv men n konnen sitiyasyon an chanje, gon seri de koze, gon seri de dosye k ap repete depi 1900 jamè, moun lasalin pa ka manje, moun site solèy ap mal viv, moun ap dòmi moun kot a kochon, donk tout bann vye dosye sa yo, nou konnen nou fin ansanm ak yo, kel kraze, sak kapab sove yap sove, donk lèl fin kraze tout moun ap konnen poukisa l te kraze, donk sak pral, sa kap rete yo, donk yo menm ki pral dirije, yo ap konnen kisa pou yo fè pou erè sa, Pa repete ankò, pou sa pa pase ankò, nou trase yon egzanp pou nou di, non, prezidan pa kapab ap asasinen konsa. Donk, frèzesè byeneme, mantalite tchoul la, nou sipoze retire l lakay nou. Mantalite griyen dan nan malè frè nou, nou sipoze retire l lakay nou. Gon seri de moun nan peyi a, frèzesè byeneme, lè w tande non yo site nan dosye louch nan kòripsyon, Gon seri de jounalis yo toujou la pou yo kase kase mete wi entèl se vòlè men lè yo tande Dimitri Vorbe tap touche 12 milyon chak mwa yo rete tout moun se humm humm humm yo paka pale koze a e se pa konnen yo pa konnen men se tout la sent jounen wi yap denonse la kòripsyon Kòman w fè gen kouraj ak kapasite pou w denonse frè w la ki nan kòripsyon, moun ki sanble avè w la, men kou sa ki gen koulè je vèt la, ou pè, se hum, hum, hum, peyi sa a, hum, pa konn kote peyi sa a prale. Men sa sa vle di. Ou konnen. Ou konnen l ap touche 12 milyon. Ou konnen gon sèl grenn nèg ki kanpe, ki fè 300 milyon dola nan gaz, pandan 1 an. Gon gwoup 5 k ap fè 42 milyon nan gaz. Men poukisa ou pa janm chèche konnen sou sa yo, pou di mesye bagay la pa ka ale yon sèl bò, fò rès moun yo jwenn yon bagay tou. Men non, si w ale nan liy sa, la repiblik ap kraze. Fò w konprann ke w s on mouch, lavi w pa itil anyen, ou p on mèrd. Menm si yo ap ankadre w, menm si yo ap sponsorize w, a nenpòt ki moman, jou yo vle elimine w, jou yo vle fè. sakrifis ansanm avè w, yo ap fè l, men kant il saji de frè w la, ou prè pou griyen dan sou li, ou prè pou detui l, ou prè pou di l tout bagay. E, nan hinghang ansanm avè frè w la, yo menm yo kontinye ap mete pye sou kou. Nan batay anndan kay la ansanm avèk madanm ou, ebyen, ki sa k pase? Vwazen an li menm, li kontinye ap bwote bagay anndan. jiskaske l rache fanm nan nan men w paske l wè w pa gen kapasite, ou pa genyen tèt ou sou zepòl ou pou w chita pou w reflechi. E si gon moun ki nan kay la, yo wè l panse l reflechi diferan ansanm avèk tout lòt yo, ebyen nou panse se moun sa ki gen pwoblèm, se li k fou e li n sipoze manje, li k pwoblèm. Jounen jodi a, pa rapò ansanm avèk yon seri de diskou sa Jovenel t ap fè, èske nou wè gon nèg nan politik ki gen diskou sa? Non nou pa pral antre ladan, si n antre ladan n ap mouri. Non m pa pral batay pou ke genyen ase kanal irigasyon ki konstwi nan peyi a, paske si kanal irigasyon sa yo konstwi, ap vin gen dlo, ap gen manje. Ebyen si mal bat pou fè sa bòs mwen pap ka enpòte diri mwen menm papa m pa prale nan sa epi nou tout jounen nou chita nap nou kwaze pye nou nap pale de pwodiksyon nasyonal on dirè son mirak kap fèt se jezi kap sot nan syèl kap rrrr kap vide lapli epi pwodiksyon nasyonal. Tout jounen nap pale nap di popilasyon an dwe gen kouran 24 sou 24 men mwen menm papa m pa pral nan dosye kouran sa il va avoir un mort d'homme mwen menm nan m pa pral nan dosye kouran an mwen menm m talè Dimitri manje m pa pral ale ladan menm men sa pa anpeche tout la sent jounen wap pale de kouran sa pa anpeche sa ou konnen fanmi Job responsab pou fè wout yap fè kilomèt wout la 1.5 milyon de dola. Konbyen kilomèt yo fè pa an, pa mwa, pa semèn? Tandiske ou toujou ap plenyen blokis. Ou achte yon ti machin, pap pap li kraze pase wout pa bon, tout jounen ou nan achte pyès. Ou konnen moun k ap touche lajan pou fè wout la, men ou toujou ap manifeste, woy, pa gen wout, n ap mouri, aksidan, patati patata. Men kou pou kanpe pou denonse moun k ap touche lajan Ki pa vle fè wout la. Mwen menm papa, m pap denonse. Alè yo manje m, mwen pral mouri la. E mwen k pi bon. E mwen k ap vin ranje peyi a. Kontinye konsa. Donk frèz e sè byeneme, ou kapab konprann, travay sa a, fason nasyon an ye a, se pou ti travay ki piti. Tou sa se paske nou pa fyè de nou ki fè wè nou rive nan kafou sa a. Lè m di w nou pa fyè de nou, ban m eksplike w sa k pase. Pa egzanp, ou gon timoun. Timoun nan lekòl, gen reyinyon dè paran. Reyinyon dè paran, oubyen swa l fè yon bagay lekòl la, yo di l fò l vin ansanm avèk paran l. Timoun nan tèlman pa fyè de sa l ye. Timoun nan tèlman pa fyè de paran l. Li chèche yon matant ki pi byen kanpe, li chèche yon etranje men l pa al chèche vrè papa l k ap travay latè, k ap batay pou ba li manje a. Li pa fyè de paran. Men, pandan n ap kouri, men reyalite a, l ap toujou frape nou nan boul figi nou. Moun ki papa w la, kèlkeswa lè kondisyon, l ap toujou rete papa w. E se sa nou refize konprann. Se sa wi nou refize konprann. Menm si ou chache yon moun ki gen bèl cheve, moun ki byen abiye ou vin avè l nan direksyon an, ou di se papa ou, se paran ou, se manb fanmi ou, ou pa vin avèk manman ou k ap vann chabon nan mache a pou l peye lekòl la. Mwen mèt rete tann. Reyalite ap toujou frape nan figi ou. Pase ke moun ki manman w nan ou pa ka chanje l ap toujou rete manman ou. Fòk ke nou konprann sa. Donk, lè ke ou ap kouri, ou pa vle sipòte yon lòt, lè ke ou kanpe an kwa ou plis kanpe sou fè tchoul, ou ap plenyen, sa pa mache, sa pa mache, nou tout pran, pè pran responsabilite, nou tout pè ale devan dyab la pou nou di, se swa nou touye dyab la oubyen dyab la manje nou, nou tout ap rale kò nou tandiske n ap plenyen pou dyab la, ou pa ka kouri pou reyalite a, dyab la ap toujou la, dyab la ap toujou la, ou pa ka kouri pou li. Ou ap plenyen se vre, ou ap rete yon kote ou ap mouri, ou ap mouri grangou, ou ap pase mizè. Men, olye ou rete ap pase mizè nan kaj la, imajine ou si ke ou te leve, ou te manche ponyèt ou, gon moun ki di nou pral kot dyab la, ou menm tou manche ponyèt ou deyò, ou di, m prale, m deyò, m ap sipòte ou ann ale. Lè dyab la konnen sa, yon sèl moun li nan annafò, menm ou pase deyò kase kou l, nou tout t ap sove. E frè se sè byen eme, rezon ki fè wè nou vin tonbe nan nivo sa, lè m di w nou pa fyè de nou an, nou ta plis vle s on nèg, bèl cheve, gade non, bèl bèl zye, bèl wotè, sis pak ki pou prezidan. E moun sa yo ki bèl nan zye nou. E nou n ap trè respekte yo, nou p ap ranse ansanm avè yo, nou p ap di yo nenpòt bagay. Kòman w te ka konprann pou yon Ayisyen kanpe la ap di w, mesye, prezidan sa lèd. Gade zo tèt li, jan l fè mèg. Kòman w te vle l ye? Jovenel Moïse, gade eta l. Li sanble a pentad. Gade eta, nèg la tou lèd. Men, misye lèd vre. Men, èske lèd la gen rapò ansanm avèk konesans moun nan genyen? Nèg la ka bèl gason, ann pran Joseph Michel Martelly. Bèl ti koulè, tu konpran? Kantite koze yo di Jovenel Moïse, m pa tande yo di Martelly sa. Men, Jovenel Moïse gen plis kapasite pou travay ke Martelly. Men nèg sa ki genyen bèl koulè ki vini an l boulon lajan fou jiska prezan l la l ap viv l ap byen pase men lòt li menm ki t ap striktire pou ke sa kapab chanje a kisa nou fè nou konplote nou dyabolize l nou asasine karaktè l jiskaske rès yo al fè l andedan chanm lakay li nan pale 1 5 7 jiyè 2021. Nou gon pwoblèm ansanm avèk tèt nou. Donk si nou pa travay, si nou pa batay pou nou chanje mantalite nasyon an frè e sè byeneme, monchè m pa kache di ou bagay la pi ta ap pi tris wi. E m ap klè ansanm avè ou, mwen menm sèlman pou kò m m pa ka fè l, men se chak nou, se, men se nou tout ansanm ki pou mete men. Se moun ki genyen, se moun ki wè bagay yo menm jan ansanm ak mwen, ki wè sa pa ka rete konsa, nou pa ka gon peyi, sèl revandikasyon jèn nan se dechoukaj. Fò n montre jèn nan kòman pou l travay pou l mete tèt li nan yon nivo tou. Se pa sèlman dechouke, se pa sèlman l wè yon kay konstwi epi l voup li mete dife. Fò l konnen konbyen tan kay sa te pran pou l konstwi, konbyen sak siman te vann, konbyen baton fè te vann. Lè l leve l mete dife ladan, Li te detwi l yon moman men fò l konnen konbyen tan sa te fè pou l konstwi. E se lè sa l pral konprann fò ke l travay pou l mete tèt li nan yon nivo e moun k ap vòlè a tou fò l ba l yon leson. Mete dife nan yon bilding, boule oubyen dechouke yon gwo magazen. Moun ki te genyen ap toujou genyen. Moun ki te kont kòmanse vòlè ap toujou jwenn koulwa pou l vòlè. Men, si l fin konstwi bilding sa, li plen l ansanm avèk machandiz, ou menm ou travay, ou mete tèt ou nan yon nivo, menm si ou kenbe moun sa, ou mete l yon kote paske l ap vòlè, men biznis lan pa sipoze kanpe. Donk, nou genyen ase de kapasite, moun k ap manifeste yo, nou travay, nou gen ase de konesans pou nou ka kontinye fè biznis lan mache. Se lè ou pa ka fè biznis lan mache, ou di moun sa l ap vòlè, ou mete dife ladan, apre sa nou tout kanpa derandan nou n ap gade. Mantalite a, li trè enpòtan pèp ayisyen, fòk ke nou chanje l. Medam, madmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, tout koze bon pou pale. Bon, sa k pase ti nonm la? Bon, nwa yo menm, se espre nou fè? M pa p janm wè w blanch fè yon aksyon konsa. Mèt deyodoran rive la tou, flite anndan bouch. Ala traka pou lave kay tè nan. Non, bagay yo anpil, bagay yo trè anpil pèp ayisyen. An n kite sa la pou l pa fè zen gason. Medam, madmwazèl e mesye, se moman pou n fè yon kout pye nan nip peyi a. Donk yè, komisè Muscadin fè dekabès, depoze lapat sou 2 endividi, mesye sa yo, selon premye eleman enfòmasyon yo, se ta bandi yo ye. Komisè a fè yo pale, e aprè sa nan mikwo laprès, komisè Muscadin pral esplike nan bon ti mamit frèzesè byeneme, Kòman li arive depoze lapat sou nèg sa yo? Ki teknik li te itilize sitou? An nou tande ansanm. Depi l te 3 zè di maten, nou te gentan enfòme gen 2 tip ki moute machin nan, de tèl koulè rad, youn ladan yo se yon sèten bèt nan dlo, lòt la se yon sèten piman chen. Nou te enfòme de nèg yo, nou te konn nan ki machin ke nèg yo te ye, epi efektivman yo te mete filatri la. Nou te fini pa arete machin sa di kote Daken. Lè n arete nèg yo di kote Daken, nou met nèg yo nan machin nou, nou poze nèg yo kesyon, nèg yo voye anpil, nèg yo di nou anpil pawòl. Epi gen de pawòl ke yo di yo pa beni yo sou rezo a. Donk se yon nèg yo fè e nou chwazi rantre avèk yo di kote de kot misye ale Miragwàn. Si w gade byen, si nou ta al pran nèg yo Aken, se paske nou pa t gen lide rantre avèk yo nan komisarya. Men kòm mesaj nèg yo se yon mesaj ki dò, Paske nèg yo fè konprann ke nèg ki bay yo zam nan, menm sèvant lakay yo, li pap bay zam, se liv yap bay yo. M vle nèg yo konnen, nèg kap bay zam yo, lè w fin ba yon nèg zam, lè mwen menm kòm komisè, mwen arete nèg sa, lè nèg sa denonse w, yon bon maten m ka kwaze avè w, map arete w. E lè m arete w, map di w men sa entèl te di de ou menm, otomatikman. Mpa t jwenn zam nan men nèg yo. Lè mpa t jwenn zam nan men nèg yo, men sofke ou kapab enfòme nèg yo se di kote de Kabarè yo sòti, e yo se moun Kabarè, e yap evolye nan yon zòn ki rele Lafito. Nèg sa yo sèl chèf dèyè a. E nèg yo pa moun Jeremi, tou senpleman nèg yo ap mèt tèt yo an direksyon Jeremi, pwobableman pou yal pran pwen. E se yon prensip nèg k ap tiye moun ki se bandi, ki se dè as, ki se dè kriminèl notwa. E kounya Nip la se yon simityè li ye pou nèg yo. E sesi, e sa k fè m te aprann nèg yo a ke se paske m te vle, m te gentan bay, m te gentan ba yo do. M te gentan ba Nip lan do mwayennan. Wi vini trop tole. Donk kòm menm telefòn nan men yo? Wi menm telefòn nèg yo. Kisa ou jwenn nan telefòn yo? Nan telefòn nèg yo aktyèlman la telefòn nan nan men SDPJ e m raboure telefòn nèg yo m jwenn anpil mesaj e gen de mesaj ke m voye ba de moun e wap gen wap gentan jwenn mesaj yo gon mesaj gen de mesaj ke gon nèg ki rele misye k di misye monchè avan w depase efase tout imaj tout bagay nèt mesaj sa li sou telefòn nan e sesi popilasyon nasyon an gen pou wè l se yo 2 nèg ke m te gen alèt sou yo. E sesi map veye nèg yo depi li te 4 heures du matin nap veye nèg yo eske nèg yo tap pale e wap wèl tou kote ke yo di konsa ke aa mwen ap bay gaz ae la mwen kouri mwen antre nan vilaj donk nèg sa yo apatyen a menm nèg gang vilaj yo paske lafito a selon sa m aprann li tou pre vilaj selon sa yo di m e sdpj gen pou l tande nèg yo lap defere dosye a ban mwen map fè sipè di dwa kote ke map voye dosye sa a kabinè denstisyon. Waww! Felisitasyon komisè bon travay e bon konba travay wap fè a son travay ki san pri donk lè wap gade tout bèl aksyon sa yo pèp ayisyen bèl eksperyans sa yo gwo travay sa yo kap fè nou gen kapasite nou kapab men mantalite esklav yon seri de ti grenn nèg ki nan tèt peyi a toujou ap fè tout rès nasyon an konprann yo pa moun, yo se esklav, nou pa ka itil tèt nou anyen, nou pa ka met sekirite, nou pa ka bay tèt nou manje. Pèp ayisyen, pran responsabilite nou tande. Komisè Muscadin. kontinye frape. Byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Frèz e sè byen eme ti video sa ou pral gade la son pon ki konstwi depi an 1969 sou François Duvalier. Wap mande ki kantite prezidan ki pase apre. Wap poze tèt ou kesyon sa. Koman fè pon sa toujou ret kanpe. Moun stil toujou ap pase sou li. An nou tandans an. Sa depi 1969. Anyway li make pon Doktè François Duvalier, prezidan avi konsèy kominal prezidan Saul Etienne manb François Joseph. Pon kare tòchon. Pwen kare tòchon. 22 septanb 1969 Anne Anne François Duvalier k te fèt. Jiska prezan l ap bay sèvis. Anne pon e sou li m ye la, sou li m ap mache la. Ala traka wi papa! Nou depi ki ane pon an konstwi pèp ayisyen? Epi w ap gade yon seri de nèg mesye ki pase lajan depanse, lajan depanse, lajan depase nan peyi a. E lè yap di w mantalite nou gen yon mantalite esklav, mantalite krab ki pa piti menm nan. Lajan depanse, lajan depanse. On ti pon ap fèt, 18 milyon. Poz premyè pyè la pèp ayisyen, jounen jodi a nan peyi dayiti koute 50 milyon de dola. E pi bèl vès yo, gwo fransè, entelektyèl, kamera, krik krik, anbasadè. Mandew konbyen yo konstwi konsa nan peyi a? Donk, èske w konprann? Donk, si mantalite ayisyen an pa chanje, lage konbyen milya de dola nan men l, kisa l pral fè avè l? L ap banboche, l ap gagote l epi anyen pa fèt. Paske l pa gen kapasite pou l jere l. Ou imajine w ansanm avèk dosye lajan petwo karibe a pèp ayisyen, ki kote n te kapab ye, si ke te gon bon jesyon ki fèt. Men moun ki nan tèt peyi a, yo pa gen kapasite sa. Donk jounen jodi a, ou wè lekòl, si pa gon refòm ki fèt nan edikasyon an, nou mouri nèt wi. Gon moman kap rive, nou pap tande koze ayiti, sa pap egziste ankò non. Nap disparèt wi. Rale kreyon w make. Frè e sè byen eme byen vini nan Ayiti peyi spesyal. Ayiti a spesyal nan tout sans wi. Bon ou konnen. Ti pwogram Biden nan sa w tande a anpil moun ki resevwa mesaj pa sispann pote mesaj. Nou te rankontre ansanm avèk sè sila. Donk. ki voye mesaj pou moun kap aplike pou pwogram Biden nan. Ma sè, bay mesaj la non silvouplè. Frères et sœurs, fè atansyon avèk pwogram Biden nan. Pwogram Biden nan se yon pwogram mwen twouve kap mennen nou nan slaughter house. Slaughter house se kote yo tiye bèt. Mwen di sa paske Etazini se yon peyi ki genyen anpil enmi. Anpil lòt nasyon kontre Etazini. Etazini ap prepare pou yo ale nan gè. Nou menm kap kouri vini Etazini, nap vini pou nou prepare nou pou nou ale nan gè. M bezwen fè nou konnen, rèv sa a ke nou konn tande pale de li an, ki rele American Dream nan, American Dream nan pa egziste ankò. Pa gen American Dream ankò. Glwa Amerika fini. Limyè Amerika etèn. Etwal Amerika tonbe deja. America se sou degi America ye. Gen yon bagay yo pa di nou nan nouvel. Yo pa bay nan nouvel nomb de moun ki kite America, Etazini. Anpil moun kite Etazini. E anpil moun ap fè pwojè pou yo kite Etazini. Se sak fè yo ouvri bòdè an pou imigran antre an gran nonb konsa. Ap mennen imigran nan peyi an a goch a dwat. Anpil moun kite Amerik. E mwen menm se tan map ret tann. Se jou map konte pou m kite Etazini. America. Ok. Nap vini. Hmm. Ok, vin prepare nou. Sou te, sou le moute la ou ta prepare, lòt yo ap vini, yo ap vin prepare. Eyyy, alelouya, gen bon Dye. Non gen bon Dye, beba yi, se gen bon Dye. America, America. Sa k pase ki fè ke, Lè gon moun ki deside travay nan peyi dayiti m pa wè moun sa yo toujou vini pou yo di pèp ayisyen tèl pwojè moun sa vin ansanm avèl son bon pwojè kap itil peyi a wi ann kenbe men ansanm avèl men ayisyen toujou humm m wè malè ayisyen toujou wè malè pou ayisyen pa rete bon an nou kite sa la poul pa fè antouka frèzesè byeneme janm toujou renmen dil pa bò isit. Ayiti dictature la pelle des anti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè kap rete ki vivra vera ki moura kakara merci ansanm avèk chak fanatik ki te rele fouco swete l bòn fèt donk merci pou swè yo sa te fèm plezi anpil donk. Hier se te anivèsè mwen pèp ayisyen Yè fè m 26 ans granmoun nan kòmanse ap antre fò sou mwen men n ap kontinye travay n ap kontinye avanse mèsi ansanm avèk swè yo mèsi ansanm avèk sipò w mèsi pou pawòl ou yo donk yo vrèman touche m e n ap kontinye travay ansanm san kanpe. Mwen renmenw anpil non pam se fouco mwen prale map kitew nan bra papa bondye paske se li menm sèl ki kapab protejew baw lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun orevoir a la prochèn mua bizou bizou an love.